Bonjou, bonswa la famiy, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Bagay yo rèd nan peyi Dayiti, anpil aktyalite nan peyi a la, men nap fon jan pou kapab konprann tout sak te pase nan Petyonvil. Nap kòmanse pa sa n ta kapab rele veritab fristrasyon pa bò kote lapolis, paske tout kote ou pase la a, Ebyen ou ta kapab wè gen anpil atikl ki soti atik ki ta fè konprann ke genyen plizyè polisye ki mouri pa de bandi zame nan yon anbiskad se nan Petyonvil. Ebyen bagay la te rèd, vrèman vrèman rèd. Swit ak van panik ki asosye ak anvayisman plizyè lokalite nan Petyonvil nan maten vandredi 20 janvye a pa bò kote nèg ki gen gwo zam nan men yo ki sou kòmand. Chèf gang Vitelòm gen plizyè polisye ki te twouve abò yon patwouy nan komin nan yo pran an anbiskad. Sa ki okazyone asasina polisye sa yo. Donk fòk nou di ke daprè yon premye eleman enfòmasyon se ta 3 polisye. E foto yo deja an sikilasyon atravè lè rezo sosyo men ekoute! Genyen lòt enfòmasyon ki ap sikile kòm kwa gen youn nan yo se ta yon polisye Okap, sa k parèt pi kosto a. Donk, euh, misye li menm li pa ta pèdi lavi l. Donk, se yon enfòmasyon n ap chache konfime pou ou. Men kiyès ki alabaz de tou sa? Ou tande byen, se nèg Vitelòm yo. Kisa nèg yo bezwen fè? Alò, fò m fin ba nou enfòmasyon, polisye ki mouri yo nan kad jounen sila pa bò kote nèg Vitelòm yo plase. Au cours de la journée, il y a un tweet de Gage FM disant une patrouille de police de Pétionville prise en embuscade par des bandits dans les localités Métivier, François, Grosjean. Alors, y a bon gens, même quoi c'est Grosjean. Le bilan est catastrophique. Trois policiers tués, un policier grièvement blessé et un autre porté disparu. Un véritable carnage. Écoutez bien, pour l'info qui correcte, 3 policiers tués, 1 policier grièvement blessé et un autre disparu. Sa vle dit, Bagalaté vreman red. Mais, sak pral revolté an pil moun, se sa nta ka pa brilé. Le policier pris en ambuscade a Petionville ont sollicité du renfort pendant plus de 3 heures de temps. Lè rapèl oskou nan pa ete swivi de fè. An konsekans, tou lè polisye afekte a Petyonvil ou o komisarya de Petyonvil antan danklanche en mouvman de demobilizasyon pou eksprime lè fristrasyon. M pral fè nou tande kèk vòys. Vòys sa yo se yon mannyè pou di tout nèg ki chèf yo nan lapolis lan, I don't care, al chache yon kote n met kò nou, nou pa anvi pran lòd ankò. Koute sa. Polisye yo fache, se nòmal pou yo fache paske lè nou sonje sa k te pase nan Vilaj de Dye, se te an mars 2021, kote ke plizyè swat mouri anba a, ki sa k te pase pa la swit? Nou te wè Leon Charles ki t al fè jimnastik pou te achte cha ou byen rekipere cha nan men mouche Izo. Anpil moun te fristre, polisye yo te di ke sa se yon dezonè pou enstitisyon polisyè la. Apre sa, sou wout Matisan an, nèg yo al tante fè yon operasyon. Gen yon polisye, gen yon cha ki gen pwoblèm. Pandan polisye sa a ale nan kouvèti, nèg yo touye l. Lè sa a, nèg Gran Ravin yo menm goumen a nèg Vilaj yo paske yo t ap vòlò zam. Nèg Gran Ravin pran de zam, nèg Vilaj pran yon zam paske nèg Gran Ravin pi zakè. Brèf, se pou m di nou ke a chak fwa lapolis retwouve li nan sitiyasyon sa a pou mande. Èd pou mande ranfò li pa ka jwenn ranfò mwen menm ta renmen nou reponn ak kestyon sila e sa sisite anpil pwoblèm nou wè sak te pase nan ba dèlma pwoblèm nan demen si Dye ve nèg simo yo sèmante yo pral kraze baz babekyou donk nou wè a chak fwa polisye viktim epi se jis aprè sa w tande a la ebyen polisye ap gonfle kò yo. Tande byen banm di nou je. Polisye yo nou se malere. Polisye yo nal nan la polis pou n kapab sèvi ak pwoteje. Men silvouplè pou ki sa malgre tout sa kap pase la yo nou pa desolidarize avèk euh, mesye vitelòm, mesye lanmò, mesye izo paske Aparaman mesye sa yo gen des amis au sein de la police. M pap joure nèg ki zanmi Vitelòm nan lapolis, m pap joure nèg ki zanmi Izo paske mwen m pa gen konpòteman sa joure moun men gade byen pou wè. Lè w genyen yon frè dam ou avèk yon bandi kiyès ki pi enpòtan pou w paske moun ki nan bakòp avèk ou an k ap batay bò kote w lan k ap gade w men ekoute si w pa pwòp ou menm imajine w trayi l men l ap kanpe bò kote w si w pran yon bal l ap fè kouvèti pou ou. Men se menm ou menm sa, demen si Dye ve, ki pral sòti nan yon patwouy e ki ap vann tèt ou, paske ou konnen ke lavi ou garanti. Ann pase nan lòt eksplikasyon, paske fòk nou konnen byen sa k te pase anlè a. M pral ba nou yon eksplikasyon byen. Nou wè sa k jenere tout pwoblèm sa yo? Lanmò Alex. Kòman Alex mouri epi yon ti tan aprè nèg yo pote boure? M pral ba nou eksplikasyon sou dosye Gwo Jan, Metivye, zòn Franswa a. Nan zòn sa yo te toujou gen yon bakòp. Men bakòp sa a fò m di nou byen ke aparaman Te genyen sa n ta kapab rele yon ti lyezon. Lyezon sa a te pèmèt aske, paske pa bliye Alex, li gen kontwòl anpil zòn nan Petyonvil, c'est un petit Robin des Bois. Men kòm bakòp sa yo konnen Alex, e Alex ta kapab ede yo tou, yo oblije touye je sou Alex. E se sa k fè, a chak fwa te gen yon entansyon pou pote boure, Alex te toujou la kòm avangardist. M p ap fè lwanj pou Alex non, tande byen sa m pral di nou an. E se sak fè w wè, lè Alex te konn ap siyonnen zòn sa yo nèg yo te pè paske te gen yon pakèt ti vòlè anlè a la, lè Alex gen kontwòl yo, li touye yo, li boule yo. Kounye a Alex vin mouri, nèg yo pote boure sou zòn sa. Tande byen, nèg yo pote boure, nèg yo pran moto, yo kase kay, genyen yon sitwayen ki rele Sadik, misye pran yon bal e gen moun ki pa konnen ki kote l fè paske yo di bon misye ta sanble disparèt. Brèf, yo poko konnen. Ki kote sadik ye? Gon sèten de Kenòl, nèg yo touye l e yo boule l. Èske nou konprann? Sa vle di ke nan entèval kèlke jou, men sa ki pase. On jou, m ta kapab di aprè lanmò Alèks. E nèg yo vini a traktè, paske gon seri de espas ki te koupe, ebyen, nèg yo plonbe espas yo pou yo kapab genyen, pou yo kapab franchi pi fasil zòn yo. Kounye a la, pa bliye zòn sa yo se zòn limitròf, Gwojan, Metivye, Franswa, eh, Bwa Lendi tou sa. Kounye a, men sa k pase. Gon grenn bagay pou nou konprann. Pandan bandi yo yo menm y ap frape, y ap bay anpil pwoblèm, gen lapolis li menm ki poko konn kisa pou l fè opwen ke m pral poze kesyon sou arestasyon ti jèn sa nan Miragwàn. Èske w konprann? Paske nou ta anvi di ke pandan bandi yo ap frape, ap bay pwoblèm, Gon seri de polisye ki sou batay e ki vle batay, yo pa jwenn bakop, yo pa jwenn bal, yo pa jwenn anyen. E pi, se arestasyon kap fèt, yo di ou, oh, nèg sa se gang vitelom. Sa vle, se reprezay la sa? Eske se sa k reprezay la? Donk vitelom anvayi yon zon, li boule moun, li touye moun, nèg yo fè tout sa ki genyen kom egzaksyon, 3 polisye mouri, e pi an revanch, son nèg yo arete nan miragwan, yo di ke sa se bandi vitelom. Petèt ke yo fè l pale. Obyen, menm si l ta bandi Vitelòm, èske se sa k reprezay la? Kounye a la, men sa pou nou konprann. Ban m fin ba nou rès istwa a. Genyen yon sèten De Rideau, nan Gwojan. Se misye ki nouvo chèf anlè a. Nèg yo mete misye anlè a la. E, m pa vle site non papa l, paske sa konn rive timoun nan nan bagay ki pa bon, epi papa l se yon bon moun. Men, dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen, aparaman, Jèm sa a ta yon ti jan chode. Brèf, nou kapab konprann. E, sitwayen sa a, li te enplike nan lanmò yon yon bodyguard. Nou sonje m te fè yon emisyon sou yon bodyguard ki te nan blòk la. Donk, mesye pitit li te nan move zafè, li menm li di ke li pa aksepte bagay konsa e fòk lapolis touye pitit la. E lapolis te touye pitit la an retou. Nèg yo konprann ke se misye ki fè lapolis touye timoun nan paske misye te tire de pitit lan. Epi nèg yo vini yo touye misye. Yo mete yon moto sou li, yo boule l, e par la suite nèg yo pral rankontre avèk manman l kap vann fritay, nèg yo manje fritay la, epi nèg yo di manman an, al gade pou wè sa k gen anba, men manman an te gen bon lespri sou li, li etire kò l, epi lè l gade l wè e pitit li an kap boule, yo fin touye l, yo boule l, brèf, sa vle di, gon pakèt ti jèn la a, medam kap renmen yo, fè atansyon avè yo, nèg kap mache nan lari yo. Fòk nou fè atansyon paske peyi a pa ofri anyen, gon pakèt ti jèn ki dezespere, ti jèn sa yo pa gen lòt chwa ke antre nan gang. Men ti jèn sa yo pral jwenn libète sa pou kapab ouvè zèl yo apre lanmò Alex. Humm! E sak fò wè, m pa ta, m pat twò joure, m pat twò plenyen. Paske gen bagay ki tap vini aprè. Kounya la men sa pou n konprann, fòk lapolis asime responsabilite l. Paske se pa Petyonvil sèlman ki an danje. Depi kèk tan la m ta kapab di blòk anlè a la li an danje. Tomasen, Laboul, Fesa, bagay sa yo, yo an danje. Depi kèk tan Kwadèboukè an danje. Depi kèk tan Site Solèy an danje. Men kounya la. M te di nou sa gon lè kap rive bandi yo ap pèmèt ke nou klwatre lakay nou nou pap ka soti. Kounya la ou konn sak pase? E nou pral oblije di Mesye Vitelòm silvouplè eske m ka soti a kilè m ka soti a kilè m ka rantre? Mesye Lanmò Sanjou silvouplè a kilè m ka soti a kilè m ka rantre? Mesye Izo a kilè mwen ka soti a kilè mwen ka rantre? Osi senp ke sa paske Michel Souka te di sa gon lè kap rive. Devan lakay ou wap nik mete pye w nan pa pòt la son bandi kap di w kote w prale lè sa wap di on bagay m pral achte la wi ton vitelòm lè sa lap di ale vit tounen nan 10 minit paske pral gen lòbèy donk sèl sa mwen menm m swete se ke fòk mesye yo ede popilasyon an pran yon souf. Paske wè, tout sa kap fèt la, se kòmsi m ta kapab di bandi yo, yo anfas popilasyon an tou. Paske, men sa pou konprann. Anpil fwa lapolis rive nan blòk yo, lapolis al fè operasyon, se moun nan popilasyon an ki viktim. Pèmete lapolis. Sa vle di, pwoblèm. Donk, moun yo ap soufri pou tèt pa yo, paske bandi yo ap oprese yo. E an retou, lè gen operasyon lapolis, se menm moun sa yo. ankò ki viktim paske yo konn pa jwenn bandi yo. Eske nou pa raple nou yon videyo ki te fè la yn sou rezo sosyo kote gon piti ki tap kouri epi ou wè la polis ap bal bal. E la polis la pa bliye li la poul pwoteje e sèvir. Kan sèjan la ki sont oprime, egzaspere, a bout souf yo wè la polis se bravo pou yo ta bat. Paske men sa map di nou poun konprann mesye polisye m yo. Lè nan peyi sa la yon bon maten ou leve ou wè ta gon de twa mil merines ki anvayi bò lakay ou, se bravo wap bat, wap di bonjou epi wap di men kot bandi ye. Kounya la, li diferan de lapolis paske, men sa pou konprann. Si w nan yon zòn, ou anvi kowopere avèk lapolis, wap nik gade pou wè aprè operasyon, se pa disyade m disyade moun pou pa kowopere non men wap wè aprè operasyon an, Epi bandi nik vin pran w epi yo touye w. Paske sa kapab rive. Menm kote w bay antèn sa a, epi menm antèn sa a kapab retounen sou w. Donk, m pral fè yon lòt emisyon. Nou kapab pale an gwo de koze sila, men fò m di nou ke bagay yo vrèman grav. Donk, nèg yo fikse mache telele. E la polis di li kanpe an kwa? Sa pap ka rive? Petyonvil ap balanse nan an ti jan nan kan Vitelòm ak kan la polis, balans lan an ti jan moute desann, ou pa konn si l pap balanse nèt. Kounya la li rete pou Frantz Elbe asime responsabilite l. Li rete pou komisè Petyonvil lan, nèg yo te pale mal avèk li paske nèg yo mande ranfò yo pa jwenn ranfò. E nou pa menm di atan non, yo pa jwenn ranfò. Gen nèg ki boude, gen nèg ki fache. Donk, sa vle di jounen jodi a la a, popilasyon an lage pou kont li. Popilasyon an ta kapab enfòme, men yo pè paske y ap bay enfòmasyon an pou 1, w ap gade wè yo vin pran yo pou 2. Nou wè kòman yon fi te mouri. Lapolis pa konn kòman pou l sèvi a moun. Li pran fi al mete l nan yon cha. Menm si se te madanm yon bandi nan yon lòt kan men se pa konsa w ta kapab likide l, ou mete l atè devan tout moun. Nèg Kanaran pran l. Yo fin poze l kesyon, epi nou wè kòman yo te rache l. Videyo a te fè la yn sou lè rezo sosyo. Antouka moun Petyonvil ki ka priye priye, e moun ki lòt kote ki asyeje par bandi yo kontinye priye paske pa mete espwa sou Joe Biden. Pa bliye Joe Biden te di peyi sa lè l te senatè an 1994 li pap gen ankenn pwoblèm si l ta wè peyi sa anglouti. Se pa Biden ki pral fon bagay pou nou. Mesye bandi yo, m pa gen pwoblèm avèk nou nan fason n ap aji. Men eseye konprann ke yon jou, ann aji pou pèp la. Lè sa a, Ameriken a di nèg sa yo pran lèzam pou bon. Men kounye a se ri y ap ri nou paske se travay pa yo n ap fè. Lè peyi a enstab se yo menm k ap byen viv. Kòman w santi w lè ou touye yon moun, gen senkant fanmi k ap kriye e se moun ki bò kote w la, moun ki sanble avè w la ou touye? Nou sanble. Vitelòm. Lanmò san jou, Izo, Manno, Ti Lapli, moun ki bò kote nou yo, yo sanble avè nou. Moun Gwojan yo, yo sanble avè nou. Moun Metivye yo, yo sanble avè nou. M pa kwè se sò sa a yo merite nan men nou. Antouka, mèsi lafami, kòm toujou, un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou w nou di ke vou apresye le travay. Epi apre, kèskon di? A la pwochèn!